Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon alò nou pral fè yon ti pale sou arestasyon Woodly Etea Sonson la familia ki jwenn arestasyon li. je crois que c'est le samedi 15 mai 2021 en République Dominicaine puis transféré en Haïti. Lapolis Dominikèn pwosede samdi 15 me 2021 an an Repiblik Dominikèn menm ak arestasyon Woodly Ethe a anpil moun konnen sou non Sonson La Familia. Yo remèt li dimanch bay lapolis ayisyèn ki li menm te solisite depi 2019 kolaborasyon otorite dominikèn yo pou rive arete mesye Ethéart apre yon pwosè bakle. Pwosè bakle a sètadi ke gen anpil dout pa rapò ak pwosè sila e pa rapò ak kondisyon liberasyon li an tou. Woodly Ethéart Ronel Nelfort, anpil moun konnen sou non Ronel Le Récif e konsò, lajistis t ap chache moun sa yo poutèt anpil koz pou anlèvman, swivi de sekestasyon kontre ranson, asasina, trafik ilisit stipefyan, vòl veyikil, detansyon ilegal zam afe, Faux et usage de faux, usurpation de titre, blanchiman lajan, complicite, blanchiman avwa, association malfaiteurs. Donk, mesye sa yo gen anpil chaj ki peze sou do yo. Pou sa ki konsène Woodly Etea, alyas Sonson La Familia, lapolis t ap chache li. Lajistis ayisyèn te bezwen gen kontwòl li. Ebyen, li entèpele samdi 15 me 2021, an Repiblik Dominikèn. Yo remèt li bay pnh nan dat 16 me 2021 an, swa yon jou apre. Li te fè objè rechèch suit ak yon avi ki te emèt kont li depi 2019. Desizyon sa a fè suit ak yon jijman Lakou kasasyon nan mwa me 2018 ki te òdone pou li retounen nan prizon e pou kapab jije. pa devan yon tribinal kriminèl pou menm enfraksyon sa yo nou sot site la yo. Pou koulye la a, li nan dcpj e l ap tann pou kapab tande li pase devan lajistis. Avan arestasyon Sonson La Familia, yo te wè li sou yon foto kote misye t ap byen enjoy li avèk kèlke zami, men on nous dit que c'est des proches de l'ex-president Michel Martelly. Ils étaient en République Dominicaine pou te fè kisa? Pou patisipe nan yon sware Sweet Micky. Yon ti tan apre, tout moun pral wè Woodly ete a sou yon lòt foto, men sèt fwa si avèk menòt nan men ni, eskòte pa lapolis dominikèn e yo remèt li bay direksyon santral polis jidisyè nan Pòtoprens. Aparaman, otorite dominikèn yo, yo menm egzekite yon manda ki te la anviwon depi 2 zan. Enstriksyon Sonel Jean François. Daprè otorite polisyè ak jidisyè yo, mesye sa yo se te sèvo gang sila a, responsab anlèvman 17 moun pandan 6 an e ki ranmase yon valè 1 pwen 5 milyon dola kòm ranson. Kontre tout atant, nan dat 5 mas 2015, nan kad yon odyans kriminèl san asistans jiri, jij enstriksyon Lamarre Belizaire li menm Libere Sonson La Familia ansanm ak Ronel Le Récif pou kisa yo te libere yo pou ensifizans prèv ak chaj ò nan premye akt dakizasyon an nou wè tout chaj ki te retni kont moun sa yo. Tout sa ki di anndan òdonans de ranvwa a e ke li wè gen de òganizasyon de dwa moun ki sòti nan kèk rapò Yo sòti. Tribinal la wè menm rapò a yo ki sòti a pa gen yon vigil ki tout kote ki gen vigil nan rapò a gen vigil òganizasyon sa a tou anndan òdonans jij denstriksyon an e ke fè yo yo repwoche nou tribinal la pa wè nou nou gen anyen a wè ladan l. Moun yo anlve yo moun yo ki vin la yo di ke yo pa t konnen nou se lòt moun yo yo ki te anlve yo e li yo konnen. Donk tribinal la deside. Li voye nou lakay nou. Men si jamè nou ta enplike nan bagay sa, dezòmè, kite bagay sa, paske depi yo pran nou ankò, y ap kondane nou pou tout vi nou nan prizon. Anpil moun estime ke se yon desizyon de pwa de mezi, genyen yon sètèn parsyalite nan desizyon jij Lama Belizaire la. Bon, e fò n di ke Sa te pwovoke anpil pale anpil. Kont desizyon sa a, komisè gouvènman an li menm ale an kasasyon e pwopoze 2 mwa, vyolasyon lwa, eksè pouvwa yon jij ki nan syèj. E an 2018, Lakou kasasyon nan yon arè li pwononse kase e anile jijman ki te pwononse pa bò kote jij Lamarre Bélizaire la e li òdone pou afè sa a yo tande li devan menm tribinal sila a avèk yon lòt konpozisyon. Depi lè sa a Sonson La Familia ak Ronel Le Récif ebyen lajistis t ap chache yo. Kounye a la nou pral fè w tande yon temwanyaj men emisyon sa a li pèmèt ke yon lòt fwa nou fè yon retou ak sa n rele Mémoire du micro. Nou konnen alepòk Y a deux amis ki tap batay an fas rejim phtk a, rejim tèt kale an, ki se André Michel epi Newton Louis Saint Juste, ki jounen jodi a la a ap fè kòb ak nèg yo. Nan epòk sa a, Newton te fè deklarasyon sa a. Raple nou kiyès Soso La Familia ye e Banm raple nou kiyès Soso La Familia ye e kijan nou fè tonbe nan sa paske si la jistis te fè swit ak plent nou an Soso La Familia pa ta pral jwenn kote kounya la pou l al kidnape on sitwayen pou l mande l 1 pwen 2 milyon dola ameriken ebyen pou rapèl ant 96 e 97 Mario Andresol te komisè polis Petyonvil. li arete Sonson La Familia avèk yon moun nan kòf machin li, nan kòf machin li ki te prèske mouri, benyen an san. Lè yo entèsepte misye, yo kouri al lakay moun ke yo jwenn nan kòf machin nan, lè yo rive, yo jwenn yon kadav ki gen yon bal nan tèt li. Lapolis arete Sonson La Familia pou meurtre, yo voye l nan tribinal de pè Petyonvil, epi gen yon jij de pè ki ba l yon libète pwovizwa, jiskaprezan l dan la nati. Lè. Pandan kanaval k ap fèt Okay, Mario Andresol sezi li wè se Sonson La Familia sa k bon non misye se Eteya, Woodly Eteya. Se misye k ap bay Olivye ak Ti Miki sekirite nan kanaval Okay. Mario Andresol pwoteste. Se konsa, nan wikenn 12 me 2012, lapolis arete ankò Sonson La Familia nan Petyonvil lè sa l te nan altèkasyon avèk yon zanmi pou twoub a lapè piblik. Lè misye rive nan komisarya, Marion Dessoir rele, li di kenbe misye pou li, son nèg lap chèche pou dwòg lontan, an atandan ke l fè kontak pou o nivo entènasyonal pou di yo entèsepte misye, ebyen kèlke minit pli ta, palè nasyonal, ministè enteryè, dayè sou Sava Familiar gen yon lo kat. Li te gen kat palè nasyonal sou li, li gen kat ministè enteryè, ministè defans, ebyen yo vini, yo pran misye nan komisarya Petyonvil, sa pase il y a de cela 2 ans. Mentenan, kisa pou n konprann nan sa k ap pase a? Genyen nan dat 27 out, prezidan Martelly fè nwit Kay Sonson la Famille a se la l manje chak dimanch maten, se la l bwè soup. Sonson la Famille a, ya vin demanti nou si n bay manti. Sonson la Famille a te abite bò kay Martelly nan Peguivil, Martelly fè l chanje kay, li abite kounye a Mòn Bwon depi 6 mwa, se Martelly k ap peye kay la 5000 dola ameriken pa mwa. E kote l te ye Peguivil la, s on lòt moun nan Palè, lapolis al nan kay sa, k abite nan kay la, s on lòt moun nan ekip la. Sonson la Famille a gen yon gang ki rele gang Galil sou wout Frè. Se li menm avèk Kiko Seremi k chèf gang nan. Ebyen, nan dat 6 septanm, misye gen yon restoran nan Petyonvil. Pandan l t ap inogire La Souvenance nan Nèrèt, se Martelly ki te vin jwe pou li nan inogirasyon an, le 6 septanm. Se gang sa a ki fè kidnaping sou pwopriyete Ninocell la avèk pwopriyete Sourire. E pandan lapolis arete yon moun nan gang nan, li di. Li di a la polis ke komisè enspektè Bellefleur ki te mouri apre dosye Brett lan e li menm ki te asasinen l pou Sonson Lafamilia. E yo jwenn nan men misye zam 9 galil 9. M pa konn si se zam Lamothe te fèk kòmande yo. Sa ta mande pou lajistis al fè yon ankèt. Ebyen kisa nou kapab espere? Petèt ke. on va fer apel a un notre juj ki genye menm potensyalite avek la ma belizer Ou bien peut-être on va faire revenir la Marbelle Isère Pour juger cet homme-là Et pour les capables de joindre Liberté-Li Apparemment parce que ben Ces hommes-là ils ont besoin de circuler Bon c'est comme ça Men fòm di nou byen mesye, si nou kanpe nan yon pozisyon, bat pou nou toujou rete ladan l. Pa egzanp ou nan opozisyon, rete nan opozisyon nèt, pa fè jwèt abolotcho politik jounen jodi a la a. Newton Louis Saint Juste sa pèmèt ke nou dekouvri mesye sa ki tap tire a boulè wouj sou ekip phtk a, tèt kale a men jounen jodi a la a ki in. Ben, se pa grav paske kant ofè de la politik an Ayiti, se pou yon kesyon denterè men se pa pou yon kesyon de santiman. de passion, euh, de batay pou l'interè kolektif men se pou l'interè pèsonèl. Merci beaucoup la famille, kòm toujou un maximum de commentaires, un maximum de partage. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila e pi pa bliye ba nou ti pous ble an pou kapab di ke ou renmen nou anpil, ou renmen sa kap fèt la e pi kòm toujou on se di a la prochèn!